Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou 15, 15 novanm 2022, nou kontan antre lakay ou e nan kad emisyon sila a, nou pral pale anpil ti koze e n ap fè yon retounen sou sitiyasyon ayisyen yo ki an Repiblik Dominikèn. Sa fè 3 emisyon ki konsakre ak dosye sila paske Sa kap pase an Repiblik Dominikèn nan, m ta kapab di li entèpele konsyans chak grenn Ayisyen ki sou bout tè sila. Men dabò nap kòmanse avèk dosye sila. Dè bandi zame on tire sur dè veyikil de lanbasad dè Etazini an Ayiti se maten. Oken manbre di pèsonèl na ete blese. Yo la, yo a lorijin de yon kriz nan peyi Dayiti, e yo pa janm vle ede nou sòti nan sa nou ye a. Donk, se pou m di nou ke, ebyen a chak fwa ou tande yon bagay konsa k pase, anpil moun ap di, a! Pito moun sa yo, yo te pèdi lavi yo. Brèf, m ap tou chavire nan. Matisan. Bagay la te vrèman vrèman difisil o nivo de Matisan. Tande byen, yè anpil kout bal pete nan Matisan. Kounye a la, gon bagay wi. Eske nou sonje mesye Kris la? Mesye Tibwa a? Chèf Tibwa a? Misye te al pran yon cha epi misye di ke se antisipe l antisipe sou yon kou ke Nèg gran ravin, nèg vilaj pral fè. Men depi lè sa a m te fon emisyon pou m te di ke ben m ap tann anons ke ou pral remèt lapolis cha la. Ebyen jiska prezan cha a poko janm nan men lapolis. Cha a ap voye kout bal. Dènyeman la nan batay gran ravin nan ebyen Krisla te mete cha l deyò. Yeah! Cha a te deyò ap voye kout bal nan blòk Matisan, m kwè ansanm avèk Nèg Izo yo. Gen anpil kout bal ki lage nan kad batay sila. Fò n di ke genyen de twa grenn sòlda wi ki tonbe. Mhum! De twa grenn sòlda ki tonbe. Men, ekoute, videyo n ap gade yo, m pa kwè se pou Matisan. Video Djed la Video Djed la se video euh anlè nan gran ravin paske ou tande nèg yo ki prann la nèg yo di a se yon nèg gran ravin nèg geto bwa yo yo menm yo a l'action donk apa euh lòt jou yo hier sanble ke nèg geto bwa yo nèg yo kanpe an bèt nèg yo tap batay an bèt kounya la gon bagay pou nou konprann wi bandi gen cha. Kounya la mwen menm sa m ta di la m ap mande kilè nèg yo te kapab vann mwen yon vye bagay dezyèm men tou. Ou pa konprann non. Se Kris la genyen nan men l. Dènye batay ki te genyen ou wè nèg Bèlè yo te gen bagay ki te vin ede yo. Babekyou tanzantan l konn gen ti grenn bagay pa l nan Jenèf lan k ap ede l tou. Donk sa vle di ke. Li lè li tan pou chak grenn ayisyen nan peyi sa moun ki kapab nou jwenn yon veyikil blende dezyèm men achte tankou ti bagay mwen yo e siyen kontra avèk kanada la si m te ka jwenn yon ti bagay konsa dezyèm men achte li ta bon pou mwen ou pa konprann non m ta fè yon sikile nan pòtoprens lan tou paske sikilasyon nan pòtoprens se bagay ki parèt trè difisil ebyen krisla mete cha l deyò cha sa genlè se pou krisla èske nou konprann se cha krisla e Jan nap gade bagay sa a, si n di gen pwoblèm, pwoblèm sa yo poko ap rezoud paske se batay ki kontinye ap fèt. Malgre anons ki fèt, malgre apèl pou di ekoute halte la mesye, non! Nèg yo se batay y ap batay. Donk Matisan, jan w wè l ye la a l sanble gen yon ja ladan l e se sa k fè w wè nèg yo kontinye ap batay pou yo. Gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòmkwa nèg yo ta pran 3 nèg pou Izo. Mwen mete enfo sa o kondisyonèl, yo ta touye youn, y ap kestyone de. Se enfòmasyon ki rive jwenn mwen. Mwen m ap eseye chache pou m kapab konfime pou nou. E pi pou sa ki konsène Gran Ravin ak Tibwa, batay la pral rèd tande m di nou sa. Batay anlè a savann pistach Batay la pral rèd paske Nèg gran ravin Tande byen Nèg yo pral pase yon vitès siperyè Donk Lagè avèti Pa touye kokobe Tout moun ki anlè a la fèt atansyon avou paske pa gon zòn ki inosan Sitwayen yo yo inosan. Men nèg ki gen zam ilegal nan men yo pa inosan. Pa bliye m te di nou sa, kafou fèy gen bandi. Savann pistach gen bandi. Gran ravin gen bandi. Sa vle di, lè w wè yon zòn ap voye bal sou yon lòt zòn, se pa paske zòn nan inosan. Men, se paske l gen nèg ame ki ladann. Men sa fè nou mal paske popilasyon an li menm anpil nan yo oblije ap kite zòn nan. Gen anons ki fèt, gen anpil moun ki kontinye ap kite anlè a la paske moun sa yo pa ta vle al kite po yo nan yon batay yo pa menm konnen menm. Eske nou konprann? E se sa k fè m di nou gen anpil fwa bandi yo ap batay popilasyon an mete kò nou yon kote pa antre nan kan Paske lè gwoup bandi sa wè nou fè kò, nou pran lari, nou kontan, paske yo tou yon grenn sòlda, lè yo vini, ebyen, yo pa p fè rabè pou pèsòn. Eske nou konprann? Donk, si nou ka kadriye pou nou veye zòn nou, nou ka fè l. Men, kesyon pran lari, se kòmsi nou menm nou se bandi tou. M pa vle nou antre nan lojik sila. Mwen gen yon ti videyo ki dire yon minit e disèt segond. Videyo sa, lè w ap gade l, li tris anpil. Se de Ayisyen. Yo mete an liy an Repiblik Dominikèn e moun sa yo y ap fè yo monte machin nan. Men, m just ap poze tèt mwen kesyon pou m mande, poukisa nèg sa yo just leve yon bon maten, yo deklannche yon ostilite konsa? M ta renmen konnen poukisa. Paske, Ayisyen sa yo ki lotbò a, y ap depòte yo. Se ayisyen ki plis itil sendomeng ke yo itil tèt yo. Nèg sa yo defwa yo nan mason, yo fè yo fon kenzèn travay yo pa peye yo. Apre sa yo di yo ale. Eske nou konprann? Men m konprann politik lan sa ka vle di ke lè yo voye gwoup sa ale, gon lòt gwoup ki vini, lè lòt gwoup sa fin travay, yo retounen voye l ale ankò. ensi de swit. Se konsa la repiblik li menm l ap fonksyone. Tèt chaje. Ayisyen nan peyi Turquie yo bagay la vreman difisil pou yo tande byen wi bagay la vreman difisil pou ayisyen ki nan peyi Turquie dapre yon twit de gaj FM nou kapab li sa pou ou an Turquie dè santèn dayisyen son jete an prizon depi dè semèn neyan aksè ka yn tomat. Pou moun kapab viv byen, pou moun kapab fonksyone byen, se pa Ayisyen yo t ap ofri l. Paske, Ayisyen si genyen yon bagay y ap bay nan mond lan, m panse se Ayisyen k kapab jwenn li an dènye. Depi lè sa a mwen m te di, dosye La Turquie an, m pa ladan l. Afè gade yon moun, ou te deside ale Turquie. M gen fanmi m ki ale Turki. An peu de tan yo wè ke yo pa kapab aklimate yo ak peyi sila, yo oblije tounen pa bò lakay. Apre sa yo fon kout tèt Sendomeng, men kounya yo Pòtoprens ansanm avèk mwen. Sa vle di son lajan ki gaspiye. Donk, mwen menm Turki a m te di m pat ladann. E kounya m panse ke tout moun ki nan Turki. kapab ban m rezon paske m te konseye yo pou m di yo ke pa gen anyen nan peyi sila. Ou pa Turk, ou p ap ka viv nan peyi Turki. Eske n konprann? Donk kounya la w tande, Ayisyen nan prizon, s on ti bonbon ak ti dlo y ap ba yo, yo mande pou gouvènman an vin chache yo. Kounya m pral di nou ki krim peyi Laturki fè. Lè w louvri pòt ou konsa pou tout Ayisyen ki deside vini lakay ou pou yo vini, vwayaj la m kwè l koute anviwon 3 mil dola. Kisa w fè? Ou fè yon mas lajan. E yon Ayisyen ki depanse 3 mil dola, m gen enpresyon ke l pa menm rantre kòb sa a pandan li lotbò a paske pa gen djòb nan peyi sa a pou Ayisyen. Donk lajan pèdi. Anplis de lajan sa ke ou depanse kounya ou nan prizon. Y ap ba w ti bonbon, y ap ba w ti dlo. Anpil nan yo touye tèt yo sou tèt lajan sa ankò. Donk na va konprann sa vle di chache lavi detwi lavi. Ariel Henry enstale yon nouvo ministre. Li enstale minis sa nan plas Mesye Lidski Tèl. E vwasi Le disko prezante pa Ariel Henry Yon kout Disko Anon suv Monsieur le directeur de cabinet. Monsieur le ministre sortant, Monsieur le secrétaire d'État, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je reviens dans ce ministère. J'ai gardé des amis, j'y ai gardé aussi beaucoup de souvenirs. M vin maten an, aprè midi an pardon, pou m di le ministre Lise Kittel mèsi. Mèsi pou avoir servi son pays pandan 16 mwa. Nou fè anpil bagay ansanm. E m panse w ap toujou kontinye ka ede peyi an. Mwen aksepte pou yon ti tan trè kout pou minis lenteryè. Nou vle redinamize ministè a e nou konte sou chak moun k ap travay isi an sou etik yo. sur la puissance de travail, pour que nous cabaillons un pays qui puisse plus sûr, où nous capables un pays des fonctionnaires qui, au service de la population et à l'amélioration de cette population. Moi, je voulais dis tout ke mwen chwazi un petit peu à la va vite e m ekskize m m chwazi kòm chèf de kabinè mwen isit lan yon moun ki gon grand eksperyans de ministè sa li te direktè jeneral ministè enteryè e kolektivite teritoryal li te asistan Direktè de kabinè mwen lè m te minis, e se li n ap wè pi souvan ke mwen. Nanpèch, ke preokipasyon nou ap rete pa mwen, e ke aksesibilite mwen genyen, e tout moun ki ap travay nan Ministè Lenteryè ke m konnen m toujou aksesib, n ap fè li atravè Mesye Paul Harry Voltaire, Ke m chwazi kòm chèf de kabinè. M pa p fè yon long diskou. An n remete nou travay. An n fè ke peyi an wè ke n ap travay pou li e an n avanse pou n bay sèvis a tout moun kèlkeswa orijin sosyal yo men kèlkeswa osi orijin politik yo. E sitou an n fè yon jan Pou ke tranzisyon sa a fèt rapidman, dan lòd, e ke nou ka al nan eleksyon, yon eleksyon kote pèp lan ka chwazi libreman dirijan l yo. Mèsi bokou. Ariel papa degaje w, degaje w, peyi w nan men w, fè sa w vle, kounye a pèp la ap tann kilè pou louvri lekòl la, ou konprann? Gaz 570 goud, On premyè anons te fèt, nèg bloke peyi, nèg fè manifestasyon, nèg kraze brize, fè lekòl pa louvri, men kounye a la 570 goud la nan degonn non. Nou pa wè se nou k mechan? M ta renmen mande nou si nou pa wè se nou k abolotcho? An kòmsi pou n te pran lari pandan tout tan sa nou bloke, e pa vre? Paske gaz la t ap vann 570 goud. E ke, apre tout tan sa a, lekòl pa fonksyone, anyen pa mache nan peyi an, e pi, nou leve yon bon maten, apre 2 mwa blokaj, gaz la nou peye l a pri leta te vle an. Bon, pou ki sa n pa t antre nan lojik lan? Pou ki sa? Paske, nèg yo konn sa yo vle an. Ou wè tout sa k pase nan peyi a la, franchman, Ariel te konn sa l t ap fè. Ariel moute gaz la. Se kòmsi m ta kapab di Ariel peye nèg je nèf yo pou al bloke anba a. Epi, nèg yo rete la. Gaz la vin ap vann nan lari a 400 dola, 450 dola, 600 dola. Kounye a, lè w vin abitye a pri sa yo, 600 dola, 400 dola, 450 dola. Si w fè 2 mwa w ap tande pri sa nan zòrèy ou, si w fè 2 mwa w ap fè sakrifis pou achte gaz konsa, met nan moto w, met nan machin ou, monchè ou vin wè ke 570 goud la pa anyen. Epi kounye a yo vin fè nou abitye ak pri sa yo, kounye a nou wè 570 goud la se sove yo sove nou. Ariel entèlijan. Mèsi Ariel por ce jeu. Mèsi a G9 pou 7. konplisite e mèsi a tout abolotcho kap fè manifestasyon pou mil pyas nan lari ki pa konn poukisa yo la bay moun tèt yo wè kounya a mesye si nou anonse manifestasyon fòk pèp ayisyen an konprann nan ki jwèt lap fouye kòl paske nou pap al fè manifestasyon pou fè nèg plezi nou pap al fè manifestasyon pou jwe jwèt pou bandi kit bandi politik kit bandi azam. Paske nou menm pèp ayisyen fò n fè manifestasyon yon lè pou n kapab sove tèt nou tou. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay epi aprè keskon di a la pwochèn.